Bonjou, bonswa la fami, avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Jodi a se samdi, samdi 8 ok. Oktòbre 2022. Nou gen anpil ti dosye nou pral pale nan kad emisyon sa la. Dabò, n ap fè yon zoom sou Kanaran nan plenn nan. Epi, n ap gen pou n pale anpil lòt dosye. Alò, se pati! Pandan n ap anrejistre emisyon an, fò n di ke bagay la on ti jan rèd o nivo de Kanaran. Kanaran tèt chaje. Genyen yon fàn ki rele m nan zòn sa ki di ke. Nan moman lap pale avèk mwen an, ebyen gen anpil moun ki oblije yo menm kite zòn sa paske bandi achte zòn sa lajan kontan. Depi yè swa m ta kapab di se bal kap tire pasi pala. Gang ap afwonte ak gang, gang ap afwonte ak lapolis, m ta kapab di pran depi bon repo aprè lopital madan Mateli an jiskaske yo rive. Ebyen nan separasyon kanaran avèk lòt zòn yo, bagay la se tèt chaje. Donk gen yon sèten de Jeff, towo sa a se li menm k ap fè koze o nivo de kanaran. Gen anpil lòt chèf gang ankò men fò m di nou byen ke ebyen nèg yo rive yon moman yo tèlman teworize popilasyon an, pèp la di l pa kapab ankò. Moun ki pa gen lòt kote pou yo ale. Yo oblije fòse kenbe kè rete la. Men ekoute, ou menm ki gon ti kote ou ka ale, ebyen franchman ou pap rete paske sitiyasyon ki gen o nivo de Kanaran an se yon sitiyasyon tèt chaje. Dènyeman m te fè yon emisyon pou m te lage yon alèt sou Kanaran, ebyen kòm kwa bandi yo yo menm yo fè e defè nan zòn sila paske gen lè ou ap pase nan Kanaran an y ap fouye ou se Menm rad y ap pran sou ou. Se sèlman avèk kalson obyen kilòt y ap voye w al lakay yo. Donk m panse ke se te evidan pou ke lapolis te gen yon fiksasyon sou zòn sila. Men malerezman, jis nan moman n ap pale la m ta kapab di ebyen lapolis poko deside vrèman pou ta kapab fè yon pote boure sou Kanaran an. Mezanmi, bagay la rèd. Bagay la rèd paske yon bandi ki nan yon zòn depi kèk tan ou kontwole li. Wap bay popilasyon an pwoblèm, paske mwen pa ka konprann, m toujou ap di sa, poukisa lè bandi nan yon zòn, epi premye moun ki viktim ou se moun ki anba pye w la? Pa egzanp gen yon seri de zòn, e m gen pou m fè de emisyon spesyal sou kesyon sila, èske nou konnen gen yon zòn mezanmi, gen yon bandi ki nan zòn nan, li voye rele yon demwazèl k ap achte. Lè demwazèl la di li pap vini paske li prese, èske nou konnen bandi an ale li bat demwazèl sa a epi li di l ban m zòn nan blanch? Men sa nèg yo fè kounye a kòm egzaksyon. Menm bandi sa a, lè l voye rele yon tifi, tifi a pa vin jwenn li, l al pran w lakay ou nan nuit, li vyole w. Epi lè fini, li di w bay zòn nan. Sa vle di, Nèg sa yo, se pwoblèm yo ye. E silvouplè, se de nèg ki fè pati de kowalisyon ou ta kapab di se moun k ap defann pèp ki ladan yo. Men podyab, nan mitan yo, gen yon seri de kanibal. Nan mitan yo, gen yon seri de kriminèl san pitye. Men fò m di nou byen ke yon jou la jou. Lè yo arete yo, m gen pou m bay biyografi yo, m gen pou m bay palmarès yo paske se pa nòmal pou ke lè yon bandi rete nan yon zòn epi se moun nan zòn nan ki yo menm ap veritab viktim. N ap tounen sou kesyon sa a. N ap gen pou n fè yon emisyon spesyal men n ap tann. Ap gen yon jou k ap rive. Kote ke solèy la va eklere moun sa yo. Kanaran, lapolis, asime responsabilite w. Kanaran pa bon. Pandan nou ap anrejistre emisyon sa tou, fò n di ke batay pete ankò. Gon pote boure ki fèt la a sou chen an o nivo de zòn plèn nan. Men nou ap mande ki sa k pral pase konsa paske chen an nèg 400 mawozo yo fon pote boure e nèg yo bezwen anvayi yon zòn ki rele kwadèmisyon m pa konn si nou konn fè wout sa fèt atansyon avou an maksimòm de prudans paske nèg yo bezwen pote boure bon antouka mwen m panse ke 400 mawozo te febli wi paske Imedyatman nou pat tande lanmò san jou, nou te kapab konprann ke tout bagay fini. Men pa bliye, semèn ki sot pase a la, nèg yo tèlman fè ekzaksyon nan yon seri de zòn, Lòprangaman, Micho, Kota, tout kote sa yo, nèg yo ap fè lòbèy pandan pèp la tap tante fè dechoukay nan lari an, ebyen nèg 400 mawozo yo menm, se sou Moun nan zòn nan yo t ap fè dechoukay. Donk, nèg yo al fè yon tantativ pou pote boure sou chen an ankò pou wè èske yo ta kapab pran kèk zòn. Anpil pridans. Gen anpil nan konfrè nou ki twite, pa egzanp le Theriel Thelus, Pour dire à la population, les gens qui fréquentent la zone, prudence! Paske nèg yo atè a la e gen anpil kout bal k ap pete. Antretan, fò m di nou ke. Site solèy tanzantan toujou gon bagay kap pete ate a toujou gon lòbèy e men jist avan nou fè yon ti pale sou site solèy fòm di nou ke m te di nou e m te fè yon emisyon konsènan Erik yon gwo bandi ki mouri nan blòk men vyèl se nan komin pòdepè nan departeman nò wèst. Erik sa a, jan m te di nou, se te yon kriminèl. Men apre lamò Erik, nou pral vini ak yon ti videyo pou ou, e n ap bay kredi ak kòlèg nou ki yo menm reyalize videyo sila a, ki se medya tout kote. Si nou wè jan popilasyon ap danse mezanmi, poutèt. Eric ki mouri donk sa vle di ke bandi yo banm di nou yon bagay tan ke nap fè yon bagay ki a lanvè pou popilasyon an popilasyon ap toujou kontinye pa renmen nou sim pran egzanple babekyou babekyou si se egzaksyon wap fè sou moun bò lakay ou menm lè ou wè yo pèw men yo pap renmen w pou sa iska. Si se egzaksyon w ap fè sou moun bò lakay ou, y ap pè w, men yo p ap renmen w pou otan. Donal, nan Jakome, se lamenm choz. Hein? Si n ap fè egzaksyon, ebyen, y ap pè nou men yo p ap renmen nou. Sa valab tou pou tout lòt chèf gang yo. Izo, Ti Lapli, tout lòt nèg yo. Donk, se pou m di nou ke. Dèfwa, si n te konnen lè n mouri kòman moun yo kontan, paske lè n rive nan yon zòn se egzaksyonn n ap fè, ebyen, nou t ap fè yon jan kanmenm nou byen ak popilasyon an. An n gade ti videyo sa a. E pandan nap pale a la sof kleren wap jwenn pou bwè pa gen twòp moun. Mache a li menm li pap fonksyone pou le moman se Jan Dou la son anbyans folik tout moun e se efori tout moun ap pran plezi yo e nan Lakwasezozyèf jounen jodi a ki se jedi 6 oktòb 2022. Premye jedi apre lanmò e ki fè 4 lan l ap teyorize popilasyon an nan zòn nan. Wa gen yon lide, wa gen yon lide paske bagay yo m pa kwè yo dwe kontinye konsa e yo pa ka kontinye konsa paske se nan dènye limit lan nou rive la a. Nou twouve nou nan yon labirent. E n ap mande tèt nou èske n ap ka soti. Site Solèy bagay la toujou grav. On se rapèl, batay ap fèt, moun ap mouri. E vwala istwa yon ti jèn ki te genyen anpil rèv pou leve manman l ak papa l atè a. Men ekoute, li pa gen tan reyalize rèv sa yo akòz bandi. k ap batay, bal k ap file pasi pala e bal k ap chache po inosan pou yo antre. Ann gade nan mikwo konfrè nou Actualités Locales TV. Si m ta pran pou m pale de Francksen, kwè m, m ta pral fè l detache de manman l ak papa l pou l t al fon sè l ak tonton l epi grann li Kòfoufèy. E se la avanti l lan ta pral kòmanse. Li grandi tankou yon ti lyon, sof ke l te pi rezistan ke sovaj. Nan lekòl kominal Fòmèkredi, se la li te fè etid primè li. Li te toujou briyan e mete tèt li disponib nan tout aktivite lekòl la. Tout moun te renmen l paske l te trè amikal e dan l te toujou deyò. Li te difisil pou tristès sène jwa l. Apre li fin boukle etid primè li pou l al atake etid segondè l nan Sent Alfons de Ligori, ebyen se la a li ta pral konn kiyès li ye vrèman e konn kisa li vle fè ak lavi l. Apre li fin met fen ak etid klasik, lavi te kòmanse souri ba l e li te gen plizyè opsyon devan l. E san ezitasyon, li antre ISNAK pou l t al pran fòmasyon pou l vin yon jounalis. Malgre fanmi an t ap tire pye, li pa t ni wè, ni tande, koz se sa l te renmen. Frantzen se te modèl ti jèn ki t ap grandi nan tout respè e ki t ap sèvi peyi l men ki ta pral detwi lavi l pi douvan. Li te obsede pa pwofesyon l e ladan li te konsakre tout tan l, tout enèji l. E se tout plezi m chak maten lè l pral travay, li pase pye l sou moto l, valiz sou do l, direksyon Channmas. Francine pa t gen gran mwayen men l te toujou vle ede e pou sa li te toujou mete mikwo l ak kamera l disponib ak sila ki nan bezwen e ki vle fè tande dòleyans yo. Trè souvan, li kanpe sou chimen l pou l fè lòt panse, e menm sèvi bousòl ak sila ki dewoute. Si w pa t konnen l, ou te ka souzestime l pou ti fizik, men ou mèt kwè m, s on lyon. Li pa t janm kache lanmou li gen pou li gen nan kè l pou fanmi l ak pitit fi l Neïka. Aparisyon ti zanj sa a nan vi l ta pral chanje anpil bagay e te fè l gen plis fòs pou l lite. Samdi dimanch se te jou òf li, jou pou l konsakre tan ak fanmi l, pou l monte vin wè manmi l, ti sè l ak ti zanj li a. Jou pou l pran ti plezi l a zanmi l epi al legliz, jou pou l manje manje prefere l, nou ka ri men se diri a sòs. Pale si se te tan nan telefòn ak ti boubout li pa t yon fado, okontrè, li te pran plezi. Pawòl moun sa yo pa janm fini. Ou pap pa pran plezi lè Francine ap jwe flit. Li ka fè tout jounen an ap jwe, li te renmen sa anpil e se te fason pa l pou l te rann gras e konekte a God la. Li te renmen biznis anpil, men li potko gen tan pou l konsakre a sa. Li te sou wout pou l reyalize rèv li te gen pou manman l, men elas, bandi a zam koule rèv li. Li te renmen ti frè l anpil paske se te toujou yo de, yo de a kont mond lan. Li te toujou di, Ti frè. Kote m prale fò la avè w, m pap kite w. Men elas, li travèse yon pon kote, li travèse yon pon kote Djemsing pap ka swiv li, li fè l pou kò l. Si m ta pran pou m pale de Fransen, frè m, nou pa t ap gen klas. Se tout yon rèv pou mwen e se tout yon rèv ki plonje nan fon. Se tout yon fanmi ki plonje nan yon doulè san fen. Podyab! Ti zanj li an ap souri, li kontinye ap tann papa l. Pou papa l antre. Men domaj! Tou rete branche avèk nou paske toutalè nou pral vini avèk yon lòt emisyon, emisyon sou koze gran ravin nan. Eske gen jwè tou ki tonbe nan blòk ti bwa a? Men daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou, alò gen yon sòlda nèg gran ravin yo m kwè yo pran li tou vivan yo ale avèk li. Anpil lòbèy ki gen anlè a e jiska prezan m ta kapab di bagay la li pa nan nivo ke l te ye a non. Paske genyen yon sèten rekil pa bò kote mesye gran ravin yo. Paske nèg ki te pi cho nan batay la m kwè ebyen yo sal misye ak bal. Antouka merci la famille kom toujou un maximum de commentaires un maximum de partage mwen di ak fanmi zanmi pwoch ou pou kapab abone ak chanel sila epi pa bliye ba nou ti pouce bleu an pou nou dir ke vous appreciez le travail pi après qu'est ce qu'on dit à la prochaine.